Ay konprann blan vin bay rezilta pou ou blan vin fè gang pou ou blan ap bay pòlè vin regle vin bay kolera bay pòlè vin vin vòlè richès ou blan chanje pou ou papa n kite yon eritaj pou nou li di men kòman ou fè yon revolisyon pou fè revolisyon fò atake enterè kolon avan aprè 1914 aprè aprè aprè aprè seremoni jouba kayiman esklav mawon yo yo monte sou tèt mòn. Chak minwi nan di maten, yo vin bouye chan kann blan an. Estaf domestik k ap fè manje pou blan an, fanm yo, yo di men pwazon yo met manje blan an. Lè ke blan wè, y ap mouri vant anfle. Entèrè yo ap boule, revolisyon kòmanse. Radio Mega. Pa gen kesyon revolisyon mèt la, se yon bay atak entèrè kolon an. Yo rele sa mouvman zonbi. Moun kap, ou pa wè moun kap fè w la. Menm jan Algérie te fè l. Chak Algérien son zonbi li ye. La Algérien toujou gon bonm nan valiz oubyen nan pòch li. Chak kote l jwenn enterè blan, li voye bonm li. Li rantre nan restoran blan, li manje nòmalman epi li lage yon ti bonm anba tab la. Se sak fè blan di, gèt mesye enterè mwen atake kounya la, m pap ka rete. Pa gen revolisyon san w pa atake enterè blan. Ou konprann? Sa etone m wè nou menm Ayisyen kouman nou ye mèt. Ann defann nou paske m gen Moyiz Janchal, gen Pitit Desalin, gen Lavalas, gen Jovenelist. Mesye, nou skandale anpil wi. Nou skandale anpil wi. Tout ap pale Lavalas ap pale revolisyon. Radio Mega. E, e, e, e, Pitit Desalin ap pale revolisyon, Jovenelist ap pale revolisyon. E nou pa ka met tèt nou ansanm.